Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila jodia se dimanch dimanch 15 janvye a mwa janvye a 15 wi la alò se parti pou vòtre emisyon sitwayen jan gonzales jamison teodo di profèt bèje Anba kòd. Yè gen yon sitwayen ki rele mwen ki di ke yo wè ap rantre avèk Prophète Berger alò lapolis ap antre avèl sou channmas la m kwè se nan ponpye yo arete Prophète Berger e premye bagay yon nèg kapab di tèt ou poukisa yo arete l m te fè yon emisyon yè mwen te mete li o kondisyonèl pou m di a ben ekoute Prophète Berger yo kapab arete l se pourè ke li jwenn arestasyon l. A ben wi Pwofèt Bèje jwenn arestasyon l e deja gen yon ti videyo ou byen yon foto ki poste sou sit lapolis nasyonal kote ke Pwofèt Bèje ansanm avèk Ti Lapli anlè a. Brèf, men fò m di nou ke Pwofèt Bèje s on nèg ki li menm sou tèren an. Eske ou kapab di tèt ou kisa lap fè? Paske on moman ou wè li nan legliz, li ap fè menm jan avèk konseye de lòt pwofèt, on moman l nan manifestasyon, on moman li kote bandi yo. Gen yon enfòmasyon ki tonbe ki di ke lapolis arete mesye sa a. pandan l ap sòti nan vilaj de Dye. Sa te kapab rive ke pwofèt bèje te nan vilaj la, men konsa tou, li te gendwa pa nan vilaj de Dye. Sa ka rive l te al nan vilaj la pou wè ak kiyès? Pou wè ak Izo? Pou wè ak lòt moun? Sa, on se pa. Men de tout manyè, gen enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa, mesye sa a, li t ap sòti nan vilaj de Dye. Sa ka rive! Bon brèf, n ap chache genyen plis detay sou kesyon sila pou konnen èske pwofèt Bèje li te soti nan Vilaj de Dye. Men sa mwen vin pwopoze nou, ou wè sa w fè, li suiv ou. Èske se pa vre? Depi w fè yon bagay l ap suiv ou jiskaske w mouri. Pwofèt Bèje al anlè a kot Tilapli, men sa l al fè. Modèn m avèk frè m Tilapli E granm maten la depi granm maten nou nan gravin nap pran anpil respè pil love avèk ti mesye yo la amèn avèk ti lapli nan gravin amèn m pa konnen kisa ki mesaj ti lapli li menm lap pote pou la jenès la pou tout moun. Non m voye mesaj map voye pou tout moun la jis map voye yon mesaj men pou tout moun wè yo konprann sa kap pase nan peyi a men yap ba nou nou pote yo se pa nou ta vle l sa vle di leta peyi nou ki mete nou nan konprann nan sitiyasyon jan nou ye la yo Jis nou menm nap goumen poun wè kòman nou ka gon chanjman a on tap di lòt jèn men mpap jis di anyen ki avanse jis tout moun wè ma pwofèt la la anpwen se tou. Ok an mesaj profèt bèje nan vèk tilapi nan gravin ke bondye beniw ok. Jou gravin e wap wè kote ke nou menm nou vle e moutre pèp lan lapè ki vle fèt nan peyi an ke se tilapli avèk tout mesye gravin yo t bezwen yon lòt lavi miyò. ki bezwen peyi a kapab chanje pou tout dyaspora yo, pou tout moun ki ap viv lòt bò, ki pa janm antre Ayiti, pou yo kapab antre Ayiti, pou yo kapab vini envesti, pou yo kapab ede lòt moun ki pa kapab yo. E moun, mesye Genèf yo, Ti Lapli toujou voye yon bèl remèsiman pou yo a tout mesye Gravin yo ki di nou kontan lanmou, pataj, tèt ansanm sa tout mesye Genèf yo ki fè a. Anben mesye Gravin yo, yo bezwen sa k rele edikasyon, nouriti, doktè. kapab vin konstri lopital, konstri lekòl, konstri sa k rele mache pou yo, epi kay yo, fondasyon yo, madan poun, tout fondasyon yo, bistadion, tout kèswa fondasyon ki nan peyi an, an men mesye Gravin yo bezwen pou yo vin konstri peyi sa, e nèg yo di nan bagay kowonaviris lan, pèp la li soufri, yo bezwen bon jan sa k rele sante, konsiltasyon nan peyi a. An men zanpoutou, sa se de twa zam mesye yo bezwen fè lapè, yo di zam sa yo pa enterese ankò. Ki zam ki enterese w se inyon, pataj, lanmou, èd pou tout jèn gason an retounen lekòl, pou tout jèn gason kapab viv byen, pou tout jèn gason kapab okipe madanm yo, pitit yo, pou moun pa pè yo ankò, pou tout moun kapab viv byen. E nèg yo gen yon mo yo di, e sèvi e pwoteje. Y ap menm jan avèk tout moun ki vle sèvi e pwoteje, k ap fè yon bon travay. Nou konnen n pa konn non zam yo byen, sa se yon zam, ou menm w ap gade non an, yo pa ap sèvi avè l ankò, sa se yon lòt zam. Sa sou lòt zam. Men pa bliye, menm lè w p ap sèvi avè l, nou pa dakò moun vin moute l sou nou mal. Paske nou vle fè chanjman nan lanmou, nan tèt ansanm, nou pa vle gen goumen antre nou ankò paske nou se Ayisyen, menm jan Blm ta pral di, inyon fè lafòs. Pwofèt Bèje avèk nou la, sa son zam, ou wè li, men misyon nan men l, patap patap patap, sa son lòt zam, konprann, petep petep petep, sa vle di, men bagay, sa vle di, nou p ap manyen l twò fò non, nou p ap, sa son lòt zam. Avedi nou nan zòn Gran Ravin, Pwofèt Bèje Modèn ap chache de mwayen tèt ansanm, lapè e m ap tou di moun yo sa, Ti Lapli gon fim epizòd nou pral moute lòt semèn nan la, pral gen bagay nan tout peyi an, Ti Lapli pral moutre nou sak rele istwa geto a avèk epizòd sa, anpil nèg Jenèf ap ladan l, anpil lòt nèg ap patisipe ladan l se Ti Lapli k di sa, Pwofèt Bèje la a epi Pwofèt Bèje k ap bandi yo nan epizòd la, Ti Lapli ap aktè, mezanmi, anben nou p ap di anyen ankò. Nou montre tout mitralite yo, tout mesye yo, ok. Epi nap di pèp la, kite New York, Canada, pou nou kontakte avèk mesye Genèf yo, kontakte avèk mesye Ti Lapli a, tout nèg ghetto yo. Nou bezwen nou diaspora, nou bezwen nou fondasyon an, nou bezwen èd nou pou nou kapab chanje peyi a. Epi leta, nou bezwen nou, paske kèlkeswa moun kounye a ki nan leta, Ti Lapli mande nou pou yo vizite Gran Ravin, pou nou chita pale, pou inyon fè lafòs, pou nou chita sou menm tab, pou tout moun kapab viv byen, o non de Jezi. Lè sa m kwè mesye yo te gentan nan je nèf. Nou sòm an 2020, pwofèt Bèje moute anlè a la a, l ap pale pou nèg geto, l ap pwofète koz pou nèg geto e l ap montre zam, alò kèk zam nèg geto genyen alepòk. Kèlke jou aprè, pwofèt Bèje pa pran tan, li desann nan Jan Deni, l al wè Ti Mepri. Anbyans Bon Ami. Maten, men nou te pran yon ti blokis pou konnen manifestasyon an. Men jodi a la pou fèt bèje ansanm avèk frè nou, kòmandan nou, nèg k ap goumen pou pèp la, nèg k ap goumen pou pèp la kapab viv byen e tout zòn li kapab viv byen ki se Ti Mepri. Anben pou fèt bèje la avèk Ti Mepri, Ti Mepri la pral di moun yo de twa pawòl e tout moun entènasyonal ap tande. E mesaj Ti Mepri yo, gen anpil moun ki tap mandem kontak Ti Mepri, se aprè pawòl li epi map voye kontak Ti Mepri ba tout moun Kanada, e Nouyòk, Lafrans, anmè ki pou nou pale avèl an dirèk poul kapab mande nou e dè sipò, dè kontak, dè nou te ka di kouraj nou pou popilasyon lap dirije e zòn e Jan Deni. Anmè Ti Mepri salye tout e tout moun Kanada, Nouyòk yo ki bezwen e tande w e ki bezwen kapab mache avè w paske yo apresye w e gen anpil moun ki vle swiv ou. Nasyonal entènasyonal kisa wap di avèk moun sa yo. Premyeman map salye bèje ki fè tout sakrifis a tout yon zanmi kòm li pa ka pran machin se moto li pran pou li rive kotem nan e mdi bwavo pou sa ankourajman e mrenmen sa lè yon nèg gen kouraj poul defann peyil e tout sa kap fèt la se defann sè sa se premye pa a premye pyon an kòmanse a li rete pou tout moun met men nan pat la pou sa ka fini mwen salye tout moun nan dyaspora tout moun. Nèg ki nan Florida, West Palm, Lake Worth nan fyèf mwen, lakay mwen, kote m t ap viv, Rowan, Lantana, m salye yo. E m salye tout moun ki Kanada oto, m salye yo. Ke Ti Mepri pi gason nou la k ap travay pou nou e pou nou ap travay paske m renmen nou anpil, paske m ta renmen nou. Nou gen show nou sou Ayiti gen e gen prezante nou reprezantan pa nou nan gouvènman nan tout nivo depi nan kazèk rive a prezidan paske si se nou menm kap kondi bak peyi a paske nou konnen bèl deja nap konnen kisa pou nou fè pou nou fè kay nou bèl e nap bezwen fè salon nou bèl nap bezwen fè Ayiti bèl tou. E pou sa m bezwen. E pou sa m goumen, sa m bay tèt mwen. M sonje yon ti gason ti seksi. Menm si nan gade m la, yon ti seksi m ye, men gen pou bagay nan tèt la. E wap wè nou gen menm mayo, e nou preske abiye menm jan, e kòm si lanati te dakò pou fèt bèje yon kontre avèk frè m, zanmi m, epi fò m bay tit la tou jeneral chèf mwen, ti pè pri. Non, non, non, m pa chèf m pa jeneral, sèlman m se yon frè pou ou. Ok, sa se yon frè pou mwen, sa se yon frè. Nou tande? E mèt moran tande e map di tout fondasyon yo tout fondasyon e bouch stadium anpil mèsi prezidan e kanada sony leger e nap di avèk tout e fondasyon madan poul e tout fondasyon e mèkredi dayiti anmè nou mande yo pou yo ba nou dè sipò ansanm avèk pèp zòn sa anmè mesye ti mepri frèm zanmi map dirije pa mwayen de mte ka di yon gid yon anj gadyen pou moun sa yo. Gen anpil moun ki ap kriye paske yo bezwen dlo, yo bezwen dèpòtinite, yo bezwen anpil bagay. Nou mande a fondasyon yo, e nou kapab jodi a la ekri m, m ap voye kontak la dirèk paske m pral fè ti mepri di sa bouch li pou l di pou m voye kontak li dirèk ba nou. A men lè ke m voye kontak la pou nou pa renmède l anpil men de sa ke mwen menm mwen mande pou n fè a pou n fè l avèk tout otorite moun Petyonvil. Map fèl paske pou yo m la. Mwen si yo dim yon bagay m pa tande yo. Yo pral gade wè kounye a demen pi devan m pral trayi yo. Nan men m gen yon lòt video kote m pral map moute pèp la paske yo men tripotay. M pral map pran anpil bè depi maten map manje anpil vyann tou eehh. Nan men tripotay mesye ti mepri rezève yon pil bagay pou mwen e lèm tounen ankò m konnen map tounen tou pou m bay ti mepri e lanmou m nan a tout madanm mwen. Map fè yon dezyèm video. Kote mwen menm map bwè prestij avèk frèm ti neve. Bagay tout moun e map bay li demen si Dye ve m panse ke tout moun pral konnen travay misye sa pral fè apra nou an de kontak m pral ba nou depi aswè a an dirèk a li menm pou nou kapab pale avèl li di l pa bezwen kòb men l bezwen kontak la pou popilasyon l paske popilasyon bezwen sa. Mèsi a tout moun babay. Mwen la ap fè bèje ap bwè. Wè sa map bwè la? Pil Guinness avèk mesye ti mepri frèm zanmim. A mwen map bwè pil Guinness yon iglou plen ok wè sak atè a la sèl mwen kap bwè yo la li pa menm bwè a mwen sèl mwen avèk chofè moto a la tann se mwen. Map moutre n figil Sel mwen sel mwen kap bwè avil Meni meni meni tande bon jounalis meni bay byen glase nap bwè la mesye a se bwè m an gran Esa fem di mesye fò nou fè sak rele sosyal nan peyi a paske ti mepri bezwen men pou fèt bèje ap bwè anpil byè anpil byè anpil byè anpil prestij anpil prestij nou konprann pa fè piblisite tou pou prestij non ou konprann. Amen zanmim mèsi anpil pou prestij sa yo e talè m pral moute moun yo vyèn nan pa moute moun yo vyèn nan non sawè pa moute yo vyèn nan yo trò djòlè talè nou pa moute vyèn nan nap moute yo prestij sèlman amen ou konnen yon milyonè trò milyonè lèm di yon milyonè lè yon nèg gen sakrileg moral ede moun moral pou viv a moun se yon milyonè wi lè nèg la gen moral poul kapab fè tout moun kapab espre byen. Son milyonè wi. Men map pase misye poul di yon dènye konsèy a tout moun paske m byen kwè se dènye tout planèt la t pral wè video sa e epi poul ka pale pou n kapab fini avèk sa paske menm fòm fin bwè tout byè yo poum ale lakay mwen tou relax tou cool poum rive ka madèm mwen poum di cheri jodia m pral dòmi pa pozem kesyon paske m sot bwè avèk ti mepri ti mepri Si tout sa kapab di paske nou pral brè prestij. Frèt Bèje mwen salye w mwen kontan mwen ankouraje de sa wap fè yo ke ou demoutrem ke nou an toujou toujou pou m reviv e sa m renmen lè yon moun bò kote w li santi l alèz li santi l ere li pa gen okenn kè kase li bò kote w. E sak pral fè repiblic mwen an popilasyon ki lakay mwen an menm si yap soufri yo pa gen manje pou yo manje yo pa gen kay pou yo rete se vre men jounen jodi a ke m gen yon moun ki kite kapital la ki vini la bò kote yo li wè kòman pou yo resevwa moun mwen kontan map toujou kenbe konsa m pap kite lèt la tonbe e tout popilasyon kap gade m yo m renmen nou anpil. Pa menm sispann renmen non. Sè m ap di sa non gade nan figi m nan m ta vle tire l tout gason di non yo poko vle pou m etire sa lè m ap etire l yo ka ban m lòd pou m etire l paske m koube anba yo paske yo di si m al etire l gen anpil moun ki pral pede rele yon ki pral di yo renmen m menm si se aba yo rive akò sa se pou sa di pou m gen sa nan figi m pou moun pa wè imaj mwen pou moun pa di m se bèl ti gason sa se mèt ti gason. E li bèl vre wi bon ti gason e batèm nan emisyon pil bagay la pap di m pou m ba yo nimewo m deja gen pitit li m marye l sèlman. Nou mandem li map ba noul. Nèg ba yo mesye timid. Bay wè mwen mwen bay ou. Map ba noul medam Canada yo sispann. Pa koze avem. El difisil anpil wi medam pou nou renmen avèl. M konnen nou bann Map di rès la. Ebyen zanmim anpil respè. Jodia m te nan emisyon radyo san fen anvan m te vin la. Menm si te gen anpil kawoutchou ki tap boule. Men nou te pale gen anpil moun ki te kontan janm tap pale. Te menm mande eske se konseye timid premye. Wi m se konseye yo paske mwen la pou m mete inyon tèt ansanm lanmou. Ebyen misye sa resi vra. an gran. Tande byen sa m pral di nou an la e pou n kapab toutafè konplè. Nan epòk sa a, kiyès ki te komisè gouvènman prè tribinal premyè enstans Pòtoprens? Se te Jak Lafontan. Jak Lafontan lanse yon manda a lankontre de sitwayen Pwofèt Bèje, sitwayen Jan Gonzalès Jamison Teyodò. Paske videyo sa yo k ap sikile sou rezo sosyo, ebyen li pwouve aklè ke. Mesye sa ta gen lyen ak bandi obyen li son bandi. E mouche pwofèt bèje vin nan ti kache li ou konprann li antre tèt li apre yon tan ankò li sòti tèt li paske ou konnen an ayiti dosye pa gen swivi jak lafontan vin revoke Lòt ekip vin pran. Men kounya la Jacques Lafontant tounen. Tande byen, dosye Amel la vin parèt. Sa pèmèt ke anpil moun fè reyaksyon. Ikonpri Pwofèt Bèje. Jije. E sa fè si Amel la fè. Gade komisè Lafontant. Leta. pa arete Amel lapè poul ta fè menm 1 an prizon poul rann sal fè a mwen map arete komisè lafontant mwen menm map gade ak kiyès wap ekri kisa wap fè si w paka banm kòd telefòn nan map fout ou deyò legliz la anmè si pastè Amel li menm li jije moun konsa anmè sa pastè Amel fè a la yo sipoze fout li nan prizon pou li danse mwen sa map arete l paske ou son komisè ou se ou se avoka pèp la ou son moun lè yon moun ap fè nenpòt sa ki pa sa nan peyi a ou dwe brele moun nan pou di moun nan kòman w fè l sa vle di komisè lafontant li sipoze. Pini past amel paske sa bagay past amel la fè se bagay vakabonaj e sa fè ni tout fidèl past amel vin jwenn mwen pou m ba yo levanjil ou konprann sa m di la. E nou konnen gen yon sanksyon ki gentan lanse pou li deja men eske e prizon li merite? Tande zanmi m past amel sak fè lap pran yon ti prizon se paske l awogan li anbisyon e past amel son nèg e sal fè a la li ta sipoze fon ti rete nan 4 miray paske Ou pa ka, menm si se pitit ou, menm si se pitit ou, ou ka fè l, dam m se yon tewolojyen, m se yon emeritye tewolojyen, m se yon evèk, m prete sèman kòm pastè, m gen papye entènasyonal tou k ap sèvi legliz. Sa vle di m konn tout sa misye fè an t ap bon. Men nòmalman ou pa ka pral patinen bagay timoun yo. Poukisa pastè Amel ap pran prizon? Li gen yon pitit gason l ki te gen yon ti renmen anndan legliz la. Ti gason fè yon ti bo pou fidèl la, misye bay pitit la sanksyon twazan. Eske apre arestasyon Pwofèt Bèje, lapolis pral mete brenn pou l di l ap rive tout bon vre sou Lanmò San Jou, l ap rive tout bon vre sou Izo, l ap rive tout bon vre sou Ti Lapli, sou Krisla, sou Babekyou, sou anpil lòt nèg? Paske gen bagay k ap fèt. Mouche lapolis, m pa anvi pou moun ap di ou kite chwal la epi wap bat sak pay la. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.